Sitwayen ak sosyete sivil la ka patisipe nan sansibilizasyon, enfòmasyon, ak presyon sou otorite yo. Youn nan pi gwo merit PetroCaribe Challenge la se fè enfòmasyon sou dilapidasyon lajan fon PetroCaribe yo rive jwenn popilasyon an. Plis yon popilasyon fatige ak dirijan kowonpi, se plis li egzije yo pran responsabilite yo. plis yon popilasyon egzije dirijan l pran responsabilite yo, se plis yo jwenn sèvis pou pèmèt yo devlope epi rive viv nan diyite. Konsa, sitwayen ak sitwayèn yo kapab, e sitou dwe, enfòme tèt yo sou ki aksyon, egzakteman, gouvènman yo ap mennen kont koripsyon epi mande eli yo kont sou zak y ap poze. Menm jan an, nou dwe aji bò kote pa nou pou n siyale zak koripsyon bay otorite yo, pou n aprann timoun koripsyon pa akseptab, epitou pou n refize bay oubyen aksepte lajan anba tab. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou Anba Tab Pran Achte pou pataje eksperyans ou.